Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. N ap kòmanse avèk sitiyasyon ki genyen o nivo de Martisan. Matisan, nou ta kapab di pou kwa ye la a, se kòm le jeu entre le chat et la souris. Dan laprèmidi du 11 du mwa dout, ebyen, anpil kout bal deklannche. Ki sa k pase o juste? Machin nou konnen ki fè aksidan, gen machin ki tonbe sou wout la, ebyen, lapolis te vin remòke yo jounen. Jodi a, ebyen kisa k pase pandan y ap remòke machin sa yo, ebyen nèg ki nan zòn tou pre a, nèg ki nan 2 a yo, 2 B, ebyen nèg sa yo voye kout bal sou lapolis. Kisa ki pase, lapolis li menm li replike. Pa bliye, nan moman nèg yo pete bal sou lapolis, genyen 3 cha, Alò fò n di 3 blende yo menm ki antre an aksyon pou kapab jere kestyon sila. Anpil gaz lakrimojèn voye e fò n di ke se pa two lwen komisarya aparaman anpil kout bal, anpil kout gaz lakrimojèn e finalman blende yo kanpe sou liy e yo pèmèt ke ebyen eh polisye yo menm remòke machin sila yo pou kapab retire yo nan wout lan pwiske yo obstriye an kelke sòt pasaj la. Ebyen, nan gaz ki ap bay yo, fò n di ke genyen yon sitwayen li menm ki asmatik, ka li a te grav anpil, yo kouri mete l sou yon motosiklèt, ale avèk li lopital. Men, gen enfòmasyon ki di kòmkwa gen moun ki ta pran bal, aparaman, on n'en est pas sûr paske pa gen enfòmasyon ki vin jwenn nou ki di genyen moun ki ta pran bal. Ebyen, fò n di ke se konsa Matisan te ye, e nan aprèmidi 11 out 2021 an, kote. Lè sitiyasyon sa li menm li fin debloke ebyen machin yo se kòm si se tankou papiyon yo pase fwing fwing bon moun yo mezanmi yo riske yo riske paske bagay la vrèman grav kòman bagay la ye kounya lè gen lòbèy ebyen moun yo kanpe epi kou bagay la fin pase ebyen humm ya ale se konsa pitit Bondye ap pase nan zòn matisan pou kòl ye la. Nap abòde yon lòt dosye rapidman le dosye sè ke ebyen nou konnen genyen. E anpil mèsenè ki yo menm nan prizon nan peyi Dayiti. Les mercenaires colombiens. Moun sa yo te plenyen anpil, yo te gen lapèrèz pou yo pat voye yo nan penitansye paske o penitansye nasyonal se prèske le couloir de la mort, la mò an fas. Yo te pè tou pou ke e prizonye nan penitansye yo pa frennen yo, pa touye yo. Paske e lè ou gen men w tranpe nan asasina yon prezidan. Lè yo mete w nan prizon nan peyi sa pou kriminèl, ebyen m ta kapab di, Hum, bagay la pa bon pou ou ditou. Ebyen nèg sa yo te pè o pwen ke yo te pale avèk avoka yo pou di ke yo pa t vle pou yo transfere yo nan Penitansye Nasyonal. Ebyen laba a, nèg yo la. Nèg y ap pase mizè. Men fò m di nou ke genyen fanmi, zanmi, pwòch yo. ki fè yon sitin, je kwa k se nan kòmansman semèn nan, nan peyi Kolonbi pou mande nouvèl yo. Yo di yo enkyè, madanm, frè, zanmi, pitit, yo di yo enkyè pou moun sa yo ki nan prizon nan peyi Dayiti. E yo mande pou ke otorite kolonbyèn yo asiste yo nan kad demach sila a. Gen Kolonbyen ki mouri, yo menm yo ta renmen konnen kiyès. Bon banm di nou byen, nèg yo. Yo te vin touye yon prezidan mezanmi, map ba nou nouvèl la kòm se nouvèl nou bezwen yo te vin touye yon prezidan, ebyen yo arete yo, yo mete yo nan prizon menm kote ak tout lòt kriminèl se pa vre se nouvèl nou bezwen map ba nou nouvèl m ta sèlman swete pou gen yon moun ki tradwi an espanyòl byen sur yo mete yo menm kote avèk tout lòt kriminèl paske nèg sa yo se kriminèl ke yo ye e ankò plis yo asasine yon prezidan menm maymoulen ou wè yo bay prizonye yo chak maten maymoulen kanni an Se yo menm yap jwenn tou. Menm kote ou wè mayengwen, mouch, ap jwe vonvon chak maten oswa, se la yap ye tou. Pa gen kesyon koulè la. Sa vle di tout nèg se kriminèl, tout nèg la pou menm kòz. Ebyen, se nouvèl yo nou te bezwen, mwen ba nou nouvèl yo. Men, humm, m pè wi pou bagay sa pa gen enpak pase, vire tounen Ayisyen ap pase nan fontyè kolonbyèn pou kapab antre ilegalman nan peyi Etazini. E nou sonje dènyeman sa k te pase kote ke ebyen gen anpil ki te bloke o nivo de zòn Nekokli mwen kwè. Bon, yo te menm jwenn menas. Bon antouka ann gade kòman sa te ye avèk pwòch moun sa yo, fanmi yo ki yo menm fè yon sitting pou kapab mande eksplikasyon sou pwòch yo ki fèmen nan prizon nan peyi Dayiti e de twa nan yo ki pèdi lavi yo tou. Nan Bogota, Kolonbi, plis pase 20 manm fanmi ansyen sòlda kolonbyen ke Ayiti mete nan prizon an koneksyon avèk asasina prezidan Jovenel Moïse la pran lari pou pwoteste lendi. Y ap mande pou lajistis ayisyèn trete yo yon fason ki jis. Manifestasyon an dewoule kèk minit sèlman anvan yon rankont avèk responsab ministè afè etranjè kolonbyen an. Prezidan Jovenel Moïse mouri asasinen 7 jiyè. Lapolis arete 18 Kolonbyen an koneksyon avèk atak la. Gen 4 lòt ki te mouri aprè asasina a epi gen 3 ki nan mawon. Kèk nan manifestan yo di yo pa konnen sa k devni kadav fanmi yo. Pou sa k nan mawon yo, yo di yo konsidere yo tankou moun ki disparèt e yo pè pou Ayisyen pa kenbe yo ilegalman. Nathalie Andrade se madanm ex solda kolonbyen Carlos Giovanni Guerrero Torres ki fèmen nan prizon an Ayiti. Li di pi fò enfòmasyon li genyen sou mari li se nan televizyon li pran l. Gouvènman an dwe di egzakteman konbyen moun yo arete, konbyen moun ki mouri. Nou aprann nan laprès ke 4 mouri, nou pa konnen ki kote kadav yo ye. Nou mande pou yo rapatriye yo pou pèmèt anketè egzaminen kadav yo atravè yon pwosesis legal. Kadav yo gen yon istwa pou yo rakonte. Julian Andres Gómez se frè èks sòlda John Hiro Ramírez Gómez ki nan prizon an Ayiti tou. Li di otorite yo poko ba li prèv ke frè li sèn e sof. Misye di Sa fè 32 jou depi kadav yo Ayiti e nou pa konn anyen. Ministè afè etranjè a pale sèlman, men li pa ba nou okenn prèv kredib ke mesye yo anfòm, ke yo vivan, ke lavi yo pa an danje. Nou mande otorite yo koute sa nap di e pa kite konpatriyòt nou yo pou kont yo nan yon twou koukou. Fanmi prizonye yo mande Komisyon Entè-Ameriken Dwa Moun nan pou l entèveni e ensiste pou Kolonbyen yo gen aksè a yon pwosesis legal ki lib e onèt pandan y ap tann dewoulman pwosè yo. Otorite Kolonbyen yo di pifò èks sòlda yo ki te vwayaje Ayiti te konprann yo ta pral sekirize yon kliyan ke yo pa nonmen. Se konsa sa ye. M pral kite nou avèk yon ti videyo pou m di nou ke nan peyi Dayiti mezanmi bagay la pa bon menm. Pa gon kote k bon nan peyi Dayiti. Se an matyè de sikilasyon. Eske nou konnen kantite aksidan ki fèt pa mwa? Li konn rive gen plis moun ki mouri nan aksidan ke moun ki mouri nan ensekirite pa bal. Nou konn sa? Ebyen m ap kite nou avèk yon wout. Li pa gen motè. Ebyen merci beaucoup la famille donk juste avan nou ale nap swete bon retablisman avèk ansyen senatè nò ès Ronald Larèche ki li menm te fè yon aksidan la nou ta kapab di men se pa sou machin paske se lakay li li fraktire o nivo de 2 bra li bra gòch e bra dwat. e zo yo kase, l ap pran ti tan paske maten an m te pale avèk li nan telefòn pou m te kapab swete li bon retablisman donk li fè n konnen gen zo ki kase, gen zo ki deplase men ponyèt yo nan aparèy l ap fè ti efò men goch la yon ti jan pi gen pwoblèm men de jou an jou